Hoo non Al gen sa vye balèn sa letènèl ki toujou bò kotem nan la ki metem nan tout pwoblèm sa non rete. Fòm al konnen banm pase fòm pran lari a poum konnen paske m gen vye yade anba m pa nan fon bagay mwen letènèl. M bal moso kob letènèl m pako wèl fè anyen m bal gadem wè kris sil te bagay papa m ta jwenn yon vye bagay lot semèn an kris m ta non avan sa fòm fòm pase yon ti dlo. Pase, m ap fin limen li la, m fin remèsi lè sen lè mò yo. Ke sa nenpòt jan, pase peyi a bloke, m pa wè anwo, m pa wè anba, nenpòt jan sa ye, fò m al pran beton an. Se m gen de granmoun, Konpè Vilsera. Pè Toon, m pa ka pa al lakay yo. Fò m al chache yo pase avè yo. E avèk pè sa yo m fè tout jounen m. Pase, enben konnen. O non Papa, Pitit la avèk Lespri Sen an. Silvouplè? Mesye, a ki otan mare? Hey, ne pot jan sa ye, ap pran la ri a ka menm. Lè sen yo, fouye ton kafe, devan, dèyè. Ase, fòm pran la ri a ka menm, menm si tan mare. Fòm al ka vye zanmi m yo. Hein se fòw li ti sòm ou se konsal ye u konprann hein pou kapab li ti sòm ou le maten lèw leve paske Bondye sa papa son gwo zafè liye wi fòw li ti sòm ou monchè sa ki vwa sa ki vwa ki vwa sa vwa sa sanble vwa vwa vilcira ou konprann ki vwa sa hein ee frè frè vilcira kòman ou ye la antre non. Yan oouyy pèdon nu ki moun sa. Mwen gin m rele w pou m mande w konsèy, pou w ta ban m yon konsèy de bòlèt la, pase ti jaden an pa ka reponn a tout, ti bòlèt la s on kòb rapid li ye, lè w fè ti kòb rapid la l toujou pi bon. Ki konsèy ou a w te ka ban mwen pou vil pè vil sera? Mon chè. Chè, se pa t jan sa ye la, fò m pran lari a kanmenm, mal ka pè m yo. Kapè vilsera avèk konpè tony pase avè yo m fè jounen m ap desann menm si tan an bouche tan an bloke kòm mwen menm papa lavi fòm pran lari ak avè m.